Une mère extraordinaire, une mère sincère. Is there plenty of time in life? Nou vle ekonomize, nou vle ekonomize, ale lan mache, se te yon bèl epòk, youn ede lòt. Maman di kòtye, deviz a edike, maman di kòtye, deviz a edike. Kote pwa nwa? Kote pwa nwa pile, pile ti moun pou tout moun manje. Fèl donnen, donnen, donnen, wè fèl donnen, fèl donnen, donnen. Nou konnen demen pap vin Pa gen lajan, men gen antant. Granma resous, el pinolso. Se bon egzanp, e bon egzanp ki pafè. Edikasyon, edikasyon son solisyon. Thinking to save money saving. Dòmi byen san manti. Nou dòmi byen, nou dòmi byen. San manti. Bon manman! Kout chapo ba pou li. Une mère extraordinaire, une mère sincère. Is there plenty of time in life? Pou nou pile pwa timoun vin pile pwa fò pwa done fèl done done done pou tout jwenn jwenn manje manman spesyal nouriti a prepa nou konnen demen pap vin nan ven. Vini nan anvay yon mè pap vini nan anvay nou mè pafèt yon rada fyè nap manje bon mayi lakay lajan di mache a regle a regle koutiryè se randa pafèt pa vini pa gen lajan men gen antant Granma sou sèl pinòl so Se bon egzanp ki enpòtan Edikasyon, edikasyon bon solisyon Tèkin tou se moni Se vin, se vin, se vin Dòmi byen san manti Nou dòmi byen san manti Bon manman tout Manman di kòtye deviz a edike Kote pwa, pile pwa, timoun pile pwa Fèl donnen pou tout timoun ka jwenn manje Manman spesyal Yon nouritu a prepare Nou konnen demen, demen C'est le temps de se confesser tous les enfants, mettez-vous en rang. Est-ce qu'on te manje manje ti frère? Est-ce qu'on te respecte granmoun yo? Wap te ti cœur. Ev kout bale, timoun dwe bale, timoun dwe de manman. Se te yon bòn edikasyon pou timoun grandi avèk moralite. Manman di kòtye, tout gen deviz ke nou devon respekte. Deviz a respekte.